Litz Quitel ak Berto Dorcé, se 2 ansyen minis jistis nan peyi Dayiti ki mare sosis yo ansanm avèk gang kap kidnape, kap touye, kap vyole. Medam matmwazèl e mesye, peyi Kanada anonse yo pran sanksyon kont 2 mesye sa yo. Donk, yo pap ka ale nan peyi Kanada ni fè tranzaksyon lajan. Medam matmwazèl e mesye, ou raple ou sa ki te pase nan dat ki te 17 oktòbre nan lane 2021? Oh wi, se depi lè sa wi yo sispèk Litz Quitel nan gang. Rale chèz ou, m pral rale achiv pou ou. Lapolis Nasyonal anonse yo fè gwo gwo kout operasyon nan baz Kokorat San Ras. Medam, matmwazèl e mesye, machin pran dife, bandi vole, bandi pouse zèl. Nou pral prezante ou bilan an talè konsa. Dife pete abò yon bis malerezman, bis sa ki tap soti an Repiblik Dominikèn pou rantre nan peyi Dayiti. Divès kretyen vivan blese e 2 nan yo boule vif. Nou pral prezante w kèk imaj e non sèlman sa tou eksplike w kisa ki lakòz aksidan sa. Rale chèz ou chita konfòtableman Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew e mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abone e mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa sou fenk tonbe sou chanèl la Pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo. Se zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te depi w site non m mwen pa egziste ankò. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se silans. Ann pa ti kri krak pou nouvo kont nou genyen. Po'm kouvri grenn mwen, e grenn mwen kouvri bwa'm. Po'm kouvri grenn mwen, e grenn mwen kouvri bwa'm. Pa ezite kite eleman de repons pa'w la nan komantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m'te anonse'w, jounen jodi a menm, Peyi Kanada anonse yo sanksyone ansyen minis jistis ak kolektivite teritoryal, Litz Quitel ak ansyen minis jistis, Berto Dorcé. 2 mesye sa yo se 2 èks minis nan gouvèneman Ariel la nan jou pase ou kapab raple ou, Ariel te mete yo atè tou dousman. Ebyen mesye sa yo, pèp ayisyen, ki enplike nan divès aktivite kriminèl nan peyi Dayiti. Lè n di w aktivite kriminèl, ou wè dwòg, ou wè blanchi lajan, ou wè kidnapin, ou wè enstabilite, ou wè ensekirite, ou wè moun k ap as. ou wè moun k ap asasine moun, ou wè asosyasyon malfetè, pou site sa yo sèlman. Men, medam, matmwazèl e mesye, èske ou raple ou depi ki lè, ebyen, anpil nan Ayisyen menm jan ansanm avè m nan peyi Dayiti, te sispèk minis jistis la, pou m byen di l, Litz Quitel, nan gang, raple ou, lè ke. Kabinè ministeryèl Ariel Henry monte potko gen mini jistis, sa prè yo pral vini ansanm avèk Bertho Dorcé. Donk se Telix Quitel ki te responsab ni ministè lajistis ansanm avèk ministè kolektivite teritoryal. Ebyen frè e sè byeneme raple w li te 14 oktòbr nan lane 2021, Nouvèl ta pral rive jwenn nou se ke baz 400 mawozo kidnape 17 misyonè. 17 misyonè sa yo, medam, matmwazèl e mesye, 16 nan yo se te ameriken e lòt la se te yon kanadyen. Ou kapab raple ou nan jou pase yo, FBI te debake nan peyi Dayiti vin pran yon yon. Yo pran zo an Repiblik Dominikèn e yo pran yon lòt grenn lapolis te arete, yo ale ansanm avè l. Twa mesye sa yo, se twa twa gwo poto nan baz 400 mawozo. E, apre yo fin al ansanm avèk twa sa yo nan jou pase yo, Lèzetazini Damerik mete yon total de 3 milyon de dola atè. Pou moun ki pèmèt yo mare chèf de gang lanmò san jou, Vitelòm ansanm avèk gaspiyay. Ebyen frè se sè byen eme, lè ke yo fin kidnape 17 misyonè sa yo, a lepòk, Lix Kitèl te minis jistis ansanm avèk ministè kolektivite teritoryal, ki sak pral pase? Nan yon entèvouy ke cnn rapòte, Minis jistis Lalix Quitel te deklare medam matmwazèl e mesye nan medya sila a 17 moun yo kidnape yo, tande byen wi pèp ayisyen, 17 moun yo kidnape, 17 misyonè ki t ap soti nan yon òfelina nan komin Gantye ki nan awondisman Kwadèboukè. Baz 400 mawozo leve yo e yo te mande yon total de 17 milyon de dola. Te gen ti moun piti, kit ou piti, kit ou gran, 1 milyon dola. Dok mesye yo mande 17 milyon de dola pou ke yo te kapab libere 17 moun sa yo. E mi freze se byen eme, mini jistis la al epok te deklare. Kote 17 misyonè yo ye a, yo an sekirite. Eske w tande sa m di w la? Kote 17 misyonè yo ye a, yo an sekirite. Yo nan yon kay ki tou pre baz gang yo, men yo an sekirite. Frè se sè byen eme, ede m konprann kòman yon moun an sekirite. Yo kidnape yo, bandi yo ap mande 17 milyon e pou di m yo an sekirite? Men se kwa listwa? Donk, si ke bandi kidnape yon bann moun, yon bann etranje ou gen kouraj pou kanpe pou di yo an sekirite, ebyen, se ou menm kap jere baz la. Ou nan baz la tou. Ou gen kontwòl yo. Lè yo ta pral kidnape yo ou te konnen. Paske jan w fè di m yo an sekirite. Tandiske yo mande 17 milyon pou libere yo. Pèp ayisyen m vle w konprann. Mete tèt ou sou zepòl ou. Yo an sekirite epi yo pa ale lakay yo. Yo an sekirite raple ou vitelòm te ansanm avèk. Lanmò san jou pandan ke yo tap chante antèman divès nan yo la polis te gaspiye. Li te fè konnen si yo pa bal sal bezwen an, ebyen lap eksploze tèt epi minis jistis di ou konsa moun sa yo yo kidnape a silvouplè yo an sekirite. Non, la a m vin konprann, si ke minis ta ka kanpe l fon deklarasyon apre yo fin kidnape 17 etranje pou di m yo an sekirite, Donk la ou gen pye w nan baz 400 mawozo tou. Kan menm lajan ki pral fèt la, ou ap jwenn yon ti bagay la dan. Ou ap jwenn yon ti bagay la dan, paske sa pa yon eksplikasyon. Yo kidnapè yon bann moun pou di m yo an sekirite, E lè yo kidnape yon moun ki sanble ansanm avè nou menm, kisa w ta, kisa w ap di? Ou pap menm pwononse sou sa paske si etranje a yo kidnape l li ka an sekirite e lòt yo menm sa yo, ou pap menm pale de yo, yo ap tèlman alèz nan baz gang nan paske ou konnen gang nan se ou menm k ap dirije l. Ou gen pye w nan gang nan, lè kou a fèt ou jwenn ti moso lajan pa w. Ala traka pou lave kay tè nan peyi Dayiti. Pou yon dirijan, pou yon minis de la jistis kanpe l di w, 17 moun yo kidnape yo an sekirite pandan yo mande 17 milyon de dola, yo stil nan baz gang yo toujou. E libere moun sa yo ta pral libere pe pa isye plis pase yon mwa apre. Ebyen, sa ki pral pase, se lajan ki te bay. Byen ke moun yo te di, yo te wè zetwal, yo te soti, yo wè pot, e wi yo soti, e pi se kom si se le 3 maj yo ta pral wè jezi ki te fèk fèt yo tap suiv zetwal la. Nou raple nou dosye sa. Donk, frè se sè byen eme, e bagay la pa fini la. E ou raple ou nan dat ki te 3 oktobre nan lane 2021. Genyen pastè Michel Ferre. Pastè si la, se youn nan manb fondatè legliz Jesus Center ki nan Delma 29. Pendan li tap rantre legliz la, Nèg ki abiye ansanm avèk inifòm lapolis, men ki pa de vrè polisye, ki sa yo pral fè pèp ayisyen? Yo pral kidnape pastè a ansanm avèk 2 lòt zanmi. E non sèlman sa tou, raple ou, nan dimanch anvan dènye dimanch nan mwa septanm, bandi te debake nan legliz batis ki nan pòtoprens lan, yo tire yon djak, Ou raple ou dosye sa. Epi nan dimanche apre, yo pral kidnape pastè Ferre. Ebyen medam matmwazèl ze mesye, apre kidnapin sa, pale anpil komanse fèt nan la repiblik. Kom ou konnen, pa bor isit nou les ayisyen nou toujou itilize ti pwovèb kreyol sa, Nap kacho moso manje, men nou pap kacho moso pawol. Se pa objektif ni mwen menm ni fanmi nou pou nou mete koze deyò. Ofèt, gen anpil koze ke piblik lan pa menm konnen. Nou ta renmen ni papa m, ni zanmi m nan retounen lakay yo. Si ke yo pa tounen lakay yo, Fò nou fè w konnen ke s on grenn mouri an ki genyen pou papa m, men nou menm, moun ki inisye kidnaping nan, n ap toujou sou latè e lè koze yo soti, pa gen ankenn kote n ap kab kache. Mwen vle w byen, byen, byen tande deklarasyon yo. Hum! Si ke Pitit la ka vini l fon deklarasyon konsa, sa vle di, fanmi an konnen nan bon ti mamit, ki es ki dèyè bagay la, ki es ki dèyè kidnapin nan, ki moun ki fè leve pastè a, yo konnen trè byen. Donk, ou tande koze yo pèp ayisyen. An avanse ma cheri. E m ta renmen ajoute ke si yon bagay rive m, si yon bagay rive manman m, si yon bagay rive fanmi m, zanmi pwòch ou yo, bon, nou tou kolabore tout sa ke m ap di yo nan moman sa. Nou ta renmen bagay sa fini, menm jan moun ki inisye kidnaping yo ta renmen bagay sa a fini tou. E mwen ka ba nou mo m avèk mo fanmi m ke si nou lage 2 moun sa yo, tout bagay ap frèt. Nou pap pouswiv anyen, nap fèmen kes la. Humm! Ala traka pou lave kay tè. Bon, gen de deklarasyon kèk moun ki nan levanjil fè, dèfwa map mande eske yo fimen. Paske, tande m byen pèp ayisyen, si ke. Papa w se pastè, n ap preche, n ap priye tout lasent jounen pou ke peyi Dayiti kapab delivre byen ke m pa konn kiyès ki kenbe delivrans Ayiti, sa se youn. N ap priye kont ensekirite, pa gen pwoblèm. Epi kounye a la a, ton pitit di, si yo lage papa m, tout bagay ap frèt. Tout bagay ap frèt. Donk, nou pa nan denonse vòlè a, nou pa nan denonse kidnapè a, nou pa nan denonse asasen an. Nou konnen se li, men, depi m fin jwenn pa m nan, tout bagay ap frèt, donk lè yo kidnapè yon lòt moun, moun nan degaje l, chak koukouy klere pou je w, chèche lajan pou peye kidnapè a tou. Èske w konprann yon bagay? Donk, apre se nou menm ankò k ap lapriyè pou mande le Senyè, le Sentespri touche kè dirijan yo tandiske nou konnen dirijan yo pa bon. Nou konnen yo nan kidnapin. Nou konnen yo nan vòlè. Nou fè fas kare ansanm ak yo. Nou viktim anba men yo. Men nou stil toujou ap sipòte yo. Èske ou konprann pèp ayisyen? Donk, mwen rete nan yon katye. Mwen konnen vwazen sou kote a son vòlè l ye. Konnen m konnen vwazen an son vòlè a, li vòlè afè m, m ap tire pwen. Moun ki pran tèl tèl bagay la, pote l vini wi, sinon m ap pale wi. Ou ap negosye ansanm avèk vòlè a nan nwit pou l remèt ou sa l te pran. Moun di l, ou p ap denonse l. Epi lòt semèn ankò, li pral vòlè yon bagay vwazin pi devan, vwazin nan pa konnen, ou ap plenyen ansanm avè l, m pitit, apa m tande ou pèdi tèl bagay, m, adje madanm, bagay la difisil, ou konnen kiyès k ap vòlè a, ou konnen moun k ap fè moun soufri a, men w sipòte l tou. Èske w konprann pèp ayisyen? Defwa w konn wè legliz k ap rele anmwey ensekirite anmwey ki. N ap pale anpil, n ap preche, n ap fè senkant swasant jou kont ensekirite, n ap fè sis sèt jou n ap lapriyè delivrans peyi Dayiti. Tandiske pè k ap vide zam nan ba soutàn li plen grenn katouch k ap fann tèt nou. Nou refize chire soutane nan sou li pou nou mete tou de po dèryè l deyò pou nou fè lasosyete konnen kiyès li ye. Depi se pa mwen menm sa pa gade m. O m al legliz la se lapawòl m al tande ki te mele m ansanm avèk aksyon monpè, aksyon pastè. Non! Enben se sa yo ki mete nou la. E sa yo k mete nou la? Moun nan se dirijan l nan kidnapin li nan vòlè m viktim, m pa nan kache men tire wòch, m pa nan di ebyen ban m depi w chwazi ban m tèl bagay ebyen m pa p pale bagay la ankò. E rès k ap vini yo? E moun l ap kontinye fè l yo? E moun k ap kontinye fè l yo? Paske gon kafou k rive son moun. Ki pou fèl santi sa lap fè a pa bon, poul peye pou tout sal te fè anvan yo. Men lè ke w chwazi sipòte l ebyen, si ke ou lage ebyen, nou pap pale bagay, tout bagay ap kraze kite la. Vòlè a kontinye mache nan la repiblik, epi nou menm nou kontinye la priyè Bondye pou ki sa, pou delivre peyi dayiti anba mechan ki mechan. Kiyès ki mechan? Bon w kolabore avèl, ou negosye ansanm avèl. Epi l mechan? Kote l pase l mechan sa? Se sa k fè w wè bandi ap toujou vle monte sou nou. Se sa k fè w wè gang nan ap toujou vle monte sou nou, kidnapè ap toujou vle monte sou nou. Paske pèp ayisyen, lè ke li fin fè zak la, nou pa mete l nan limit li, nou pa ba l limit li. Nou pa di l men kiyès li ye, nou pa pouse, nou pa mare l mete yon kote, nou pa imilye l, nou pa rejte l. Nou ba li ti kòb la apre sa nou di, Hum, kenbe l, m pap pale sa nou. Nou menm ankò k di nou pap pale sa. Pandan nou fin bele, nou k viktim ankò. Nou chwazi sipòte l, ebyen, gon moman k ap rive l ap santi se sèl li menm ki mèt eseyè paske li fè sa l vle nan la repiblik epi nou rete n ap gade l konsa. An n fini ma chérie. Tout bagay ap koze. Men se konsa tou, si ke nou deside fè lòt bagay, Bon Bagay yo pap byen soti pou nou ditou m ka garanti nou sa. Pa gen pwoblèm ma belle. Se byen donk imedyatman yo pa lage ebyen se sa kap fèt nap met tout koze deyò. Nan jan de koze sa yo pa gen negosyasyon m pap mete map mete non. E frèzesè byeneme kite Mexico yon bagay lè w tande yo kidnape yon moun Kidnapè yo kidnapè moun nan, epi nou pa tou trason egzanp pou nou fè kidnapè a konnen, lè fin kidnapè moun nan y pa ap jwenn lajan, son sèl vik genyen goun moun ki sakrifè sa fini. Ebyen, lè fin kidnapè yon premye moun li bay lajan, nou bay lajan, moun sa libere. E dè fwa w bay lajan ou pa menm konn si moun sa ap libere menm. Ou konn fin bay lajan ou pa konn sa ou bay moun nan manje sak pase moun nan ka vin mouri apre. Donk, lè l wè ke li kidnap yon moun, li fè w chantaj ou bay yon sòm lajan, l ap kontinye fè l paske li vin tèlman alèz ladan l, lè l fè l pa gen moun k ap rele l lajistis, pa gen lapolis ki pral fè operasyon pou al chache moun sa, ebyen, l ap pran moun bay lajan l. Bay la vin tounen yon biznis kounye a la nan peyi a. Èske w konprann kòman kòripsyon an fèt, pèp ayisyen? Donk, frè se sè byeneme, fò m di w, ou raple ou tou, madanm pastè a, te akonpanye ansanm avèk yon lòt pitit fi l e jou sa a li te fè deklarasyon sa a, an nou swiv ansanm. Bonsoir tout moun, mwen se madam Jean Pierre Ferrer Michel, mwen akonpanye de pitit mwen Vanessa Michel. Pastè legliz Jesus Center a, yo poko janm lage l e gen fos enfòmasyon, fos rumeur, Enfòmasyon k pran lari an fè konnen ke l ta lakay li, men se madanm nan ak pitit li k t ap konnen anvan tout moun. Donk, silvouplè, s on granmoun li ye. M vin di nou laverite, l poko lakay li, yo poko lage l depi 17 jou. Li san medikaman. S on granmoun ki prèske rive nan 80 zan l. Pa rete l pakèt ane, pa rete l twòp ane pou sa. Donk mwen vin plede. Mwen vin plede, mwen vin di tout moun ki konsène yo, lage pastè a, lage mari m, remèt timoun yo papa yo, remèt frè a a fanmi l, paske nou fè tout bagay deja, yo kenbe yo, fòk yo lage yo, nou fè tout sa pou n te fè. Merci beaucoup. M remèsye nou davans, tout konsène yo. Vwala medam matmwazèlz e mesye, tou sa se pou mande liberasyon pastè Ferre. E nan dat ki te 20 oktòb toujou nan lane 2021, ou pral genyen GPPC, Scoop FM, ki pral fè deklarasyon sa. Kòman w ye frè? Di nou non, kiyès ou sispèk ki ta kidnape pastè a? Ban nou ti limyè. Dosye Ferre la li ekstrèmeman enpòtan. Pastè ke yo anlve nan legliz lan nan Delma. Jesus Center, Marco se sa? Tout fanmi Ferre an okouran ke Ferre te gen relasyon avèk yon dam e dam sa li marye ak yon moun nan gouvènman. Ah non Gary, non non Gayouyou ne fè pa sa ok. Pa fè sa. Ou di tout moun o kouran, tout fanmi o kouran. Madan Litsky tel li pran. O o, kot sa w pa ka di la. Kot sa w pa ka mete kran pou di la. Ou oblije ap bay koze a a demi. Fanm Litsky tel li pran. Vwala! Kot sa w pa ka di la? Bon w fin di tout fanmi yo okouran epi w pa ka di madan li t kite l. Eh! Ann avanse gason! Oh! Nou tèlman pè, eh, on attend toujours Gary Pèpouè Charles, eh Marco ou eh Auguste de Mézard qui est mon invité. Yo tout ap kouri rimè se manm gouvènman sa a ki fè prank yo, youn pa vle pale. Donc, je n'ai pas encore des formations précises. Men sa yo relasyon fanmi an konnen mwen bay sa mwen papa site non moun nan men tout moun konnen. Hey gamèz oh machann lèt ke vous êtes bon tout moun konnen pou pè di men kiyès yo pa di se ou ki te site non. He bagay sa wi, rat konnen chat konnen barik mayi rete la. E nan sak fè nou rive la. Nou konnen lot la son volo men nap fonksyone avel. Nou konnen li son kidnapè nap fonksyone avel. Nou konnen li son zengledo e manje li manje moun. Se sosye li ye men nou stil ap fonksyone avel. E pi nap mande ed. A la traka pou lave kaye te. An avanse nou garson. Ef anpil moun fè konnen ke se misye ki vin gen gwo ponyèt kounya ki gen gwo fòs Anpil nèg avèl e ki pran Ferre. Se e rumeur ke li ye. Men relasyon pa rumeur. Relasyon la fami konnen. Men tande, si la fami konnen relasyon an pa vre, ala kot ti kouraj ou pa ta ka genyen la pou di, ebyen pastè a Adje lavi sa o. Adje o. Se pa jounen jodi a non frè Lits kite l ap pase tray anba Barbara. Anba sè Babi. Depi 2006 pèp ayisyen m konn moun sa yo. E pa jounen jodi a non frè Lits kite l ap pase mizè anba sè a. Si m pa di w ou pap kwè. Non y ap pase anpil tray. E w a tande madanm egzijan. Pa pase madanm li ti kitel non. Madanm nan trè trè egzijan. Hum. Trè trè egzijan pèp ayisyen. Men, di nou non, ki lòt enfo ou genyen de dosye sa? Men sou lòt enfòmasyon ke m genyen de moun sa a, m ap byen atikile l, byen mete l sou papye, m ap vin di l. Paske yo te di se pou Moïse li ye, e j'ai eu des discussions avec Marco sur cette question, evidaman Marco, Se vre se te pou Moïse o depa ke l te ye, o depa, men l kite Moïse li ta jwenn Jovenel Moïse. Lè Jovenel anbarase avè l pou detounman de fon, pou lajan ke l ap detounen nan pak Karakòl, Jovenel oblije monte yon komisyon pou al retire misye e se misye ki fè ofis jodi a de pouvwa solid a kote de Ariel. Atò ou wè li ye kote kòripsyon an rive pèp ayisyen? Ou okouran, ou gen enfòmasyon, ou konnen Jovenel Moïse te revoke li ti kitel pou vòlè, pou dwèt long, lap foure dwèt nan sak pa pou li, pou visye, pou soufnantchou, pou aloufa, misye gen ti talbè, ou te konnen. Hein? Se pou dwèt long yo revokel epi w pral pran l pou l pou mete l chita devan w pou w fè l ap pale ba w pou w fè l ap bay entèvyou. Ala kote moun alèz a vòlè mesye se nan peyi dayiti. Hee! Hein? Ala kote moun yo alèz ak vòlè mesye. Ou konnen pou kisa yo te revoke l pou dwèt long pou vòlè. M pa ka pran yon vòlè konsa pou m ap vin mete l chita bò kote bò kote m pou m ap pale ansanm avè l. Li pa janm al bay eksplikasyon. Lajan an pèdi vre. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa a papa. Medam, matmwazèl e mesye, m pa konn si w raple w de ti videyo sa a minis jistis la te fè. An nou swiv ansanm. Minis de la jistis wi e konsa li kanpe lap fè video lap voye mesaj bay popilasyon an bon sa w vle di pèp la lè konsa si w se minis jistis ou tèlman konnen w pa dwat pil jilò sou ou se pou yon lòt nasyon kap atake ala traka pou lave kay e tè nan peyi sa ban m yon ti eksplikasyon de madanm ou non silvouplè se trè trè enpòtan. Bonsoir Gary, bonsoir auditeur Ou e le travay? Kot travay pep la? Eske ou e de betiz nou peyi? An ap travay pou pep la. M pa kenbe ayisyen m bat li nan tet selman mesye. La ap travay pou pep la. Epi men jounen jodi a, rezon ki fel kite gouvenman paske ou nan gang. E travay la ap travay pou pep la. A la traka pou lave kay te nan peyi sa. An nou rantre dwat direk nan dosye madanm ou an. Je vous dirai que clameur publique akize w. Yo di w se ou menm ki anlve pastè Ferre a. Non, Konpè Gary, ou pa ka di m klamè piblik. Kòman klamè piblik la? Pierre Espérance di se li t ki tèl ki kidnape pastè a pou bòbòt. Se sa koze a ye. Ann avanse. Paske li ta gen kontansye, li ta gen relasyon entim e pèsonèl avèk madanm ou, nou ta renmen mande ou, kisa ou ka di peyi a de akizasyon sa a, de relasyon sa a? Eske pou yon fwa ou konn tande pale de sa, Mesye le Ministre? Yo kenbel nan drog, rimè. Yo kenbel nan kidnapin, rimè pi rèd. Madanm ni plas a pastè a, rimè. Kout manchèt nan dlo, pa gen mak, tout se rimè. A la traka pou lave kay tè. Ann avanse mesye rimè. Men Ferè a toujou ete e rès kòm un père spirituel pou mwen. Il a ete un bon ami de ma femme. Tande byen non, li te yon bon zanmi madanm ou. Frèz e sè eske w tande? Il a ete. E byen di, kounye a la yo pa zanmi ankò? Sa k pase menm? A, depi lè kidnapin nan, sorry. Ann avanse. E lè mwen menm te wè amitye ap devlope, m pa t etone. Ok. Mentnan, ke gen rimè, ke moun ap di bagay, m pa janm gen okenn endis pwoban ki di m kon relasyon. E se pou sa. J'ai continué ma relation avec Ferrer. Bravo gason se byen hein se byen mon garçon kout manchèt nan dlo pa gen mak ok m dakò ansanm avw eske lè w vin nan bagay la ou wèl make bagay ki sot pran kou an sò bèbè pa pale imajine w chouchoun te pale heyy humm medam fè 3 soupi nou anba live la Humm, Frelitz kitel. Li pa gen endis, m dakò. Madanm mwen te mèt pa bon. Kitel la. Le fè manje. La bonm ti moso. An avanse gason. Mwen m pale avèk anpil moun ki nan anviwònman w, moun ki konnen w depi lontan, yo di w s on nèg ki gen yon tanperaman trè fò. E sèten moun menm di ke w s on moun ki awogan. Donk, kòman se fèt-il ke. Gon rumeur konsa kap sikile ant sou relasyon madanm ou avèk pastè legliz ou komsi ou pa janm poze pwoblèm ak madanm ou ou pa janm di madanm ou sak pase eske ou lè ou pa janm chita ak madanm ou pou di ekoute m tande bagay sa pale m de sa. M pa janm chita poze l de fason fòmèl pa vre m pa menm vrèman poze l men mwen menm. Au fil du temps, j'ai eu à faire des commentaires avec ma femme pou m di konsa ah men sa yap di sou afè de Ferrer et ou menm madanm mwen tout senpleman di m pa gen anyen m kontinye al legliz la fò m di w son legliz m kòmanse ale depi 1998 e m fè yon devoir ke mwen menm kontinye al legliz la jiska 2021. Donk sa me fè 23 zan ke map frekante legliz la. Bon, pèp ayisyen ou kapab konprann, kòm minis lan fè konnen, kout manchèt nan do pa gen mak, li pat gen endis, li pat gen okenn prèv ke madanm nan te nan relasyon ansanm avèk mesye a, e li te wè relasyon ap grandi. Li kite relasyon an grandi, donk kounya la a, se moman pou ke n al tande ansanm de mesaj, an, madanm Litz Quitel ap voye bay Pastè Ferre. Konsa nou ka wè nan ki nivo relasyon an te ye, kòman Litz Quitel t ap kite relasyon an grandi. Eh, la petite Fouco, bay detay. Les adultes s'assument, oh la la! Ha ha! Men, mesye wo! Pou gon fanm ou marye? On fanm ou nan kay ansanm ak li, epi pou lap fè pastè a eksplikasyon sa? Ala traka pou lave kay te. Hey! Kalmate sè Fouco. Kalmate senyorita Fouco. Ok? Non, eske levanjil la rive jis la pèp ayisyen? Bon moun si, eske gen mesaj sa nan labib? Hum! An avanse, kite relasyon an grandi Fouco ok, kite relasyon an grandi jan minis lan di l. Fin li pou nou. Bonsoir Ferre Men atansyon se ton pastè poukwa pa bonswa pastè bonswa Ferre la a nou kapab konprann sa se ti non gate yo rele w nan non w dirèk bonswa entèl gon eksplikasyon ki pral fèt frè e sè. Bèje a t ap pran swen lapetit brebi Babara. Nan l t ap pran swen brebi a pou fre kite l. Non, Jezi mèt vini, m p ap kapab. An n avanse sè Fouco, fin li pou nou. Amonnavi, je qualifie ton aptitude très égoïste. C'est-à-dire, tu vois toi qui peux passer des jours sans me parler. Et moi alors, dans tout cela, chou vreman blese, brise, perdi dan ma profon refleksyon. Mete nel papa tounem non jezi I can't I can't Jesus no neg pa bor isit ak fanm pa bor isit fem pale anglais frères et sœurs Soeur Babara deklare pasteur et moi alors Dan tou sela, je sui vreman blese, brize, perdi dan ma profon refleksyon. Oh Pastè Ferre! Pou ki sa w fè sè a sa? Humm! A la traka pou lave kay tè. Donk apre tou sè dosye la, Litz kite l, kite relasyon an grandi paske se rimè. Ok? An avanse ma cheri. Pou gen mari w nan kay ansanm avè w. Epi pou ap plenyen. Pou ap ekri de mesaj. Pou ap voye ba yon lòt pou ap eksplike kòman l manke w. Mari w nan kay avè w wi. Ha ha ha. Oh non mezanmi. Oh non frèzèzè. Oh non jizòs. Kèm bat pliz. Ha ha ha. Non, frèz e sè konprann byen. Pou gen mari ou nan kay ansanm avè ou, k ap achte machin 115, 116 mil pou ou, epi kounya la, pou w ap esplike pastè kòman w blese, kòman w brize, ou pèdi, dan ta pwofon refleksyon. Ha ha ha ha ha ha! Oh my gosh! Ha ha ha ha ha ha! L'éternel papa! Non, là, je meurs. Je suis enterrée, frères et Bref, les consignés pour le dire. Je vais oublier de demander est-ce que tu avais reçu le courrier de ta mère nature fait pour moi? C'est un manque de respect à notre relation. Et aussi jouer avec mes sentiments. Je n'ai aucun problème avec toi. Si tu décides de passer des jours sans me parler, qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Ferrer, qu'est-ce que cela veut dire? Ou baka pase toutan sa so pa pa la barbi, an? Kèskè sè la vè di? Bagay yo tris wi. Minis jistis, frè Kitel, sa pa siye pou madanm ou anko? M bliye pati sa yo, esplike m non, pase sa m ap wè la, m konfyouz frè Kitel. Esplike m anko, sa w te di Gary, sa madanm ou ye pou pastè a? Hein esplike nou non ale non pale pale pale map koute w pas. Lve pasteur Ferre a. Paske li ta gen kontansye, li ta gen relasyon intime pèsonèl avèk madanm ou, nou ta renmen mande w, kisa ou ka di peyi a de akizasyon sa, de relasyon sa?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 Ala traka pou lave kay tè papa. Efektivman pèp ayisyen, byen frè Kitè l te wè relasyon yo ap grandi, relasyon an grandi, l grandi, l grandi, l grandi, jiskaske l rive nan yon kafou men Kanada ap pran sanksyon kont Ansyen minis lan li pèdi djòb li tou paske li enplike nan divès aktivite kriminèl. Medam, madmwazèl e mesye, byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a. Sè Magarèt t ale chante nou maryaj. An nou wè kòman prestasyon an te ye, se trè trè zenpòtan. Sak pase w la? Sak ou Non, sè Margaret. Doub 6 mouri nan. Ou pa bezwen ap fè sa pou fè yo wè w. Mesye ki ap jwe kibòd, sa k ap jwe gita, sa k ap jwe batri, pozo, yo deja gen moun yo. Sè Margaret, ou kite figi a fin twò di. Vyann nan fin Non, non, sè Margaret. Li nan legliz. Konsa menm? Nan, nan kisa w panse w. E la m ap konprann pèp ayisyen. Kòman gwo seri de fanm ki an difikilte lè doub sis mouri nan men yo. Oh! Sè Maga, non, non, pa fè sa. Zo granmoun pa pran. Fò pa lage kon sa. Frèzè sa byen eme, e byen jan ke n te anonse ou, Kanada osi pran sanksyon kont Berto Dorcé. Berto Dorcé, avoka. Sogener, sa se youn. E non sèlman sa tou, li se yon ansyen jij, li te pase plis pase yon mwa nan prizon pou dosye trafik dwòg nan lane 1997, nou kapab sonje. E, medan matmwazèl e mèsye, monte bèto monte nan ministè lajistis nan peyi Dayiti, Anpil moun te kòmanse pale, dosye a refè sifas pou di nonm sa, se pa li ki te pran prizon pou dwòg epi jounen jodi a se li menm k ap vin minis jistis. Bon, ou konnen nan peyi Dayiti kòman nou fonksyone, se menm jan ou ale lopital epi ou pete kri yo di woy, woy, woy, m p ap pran piki, m p ap pran piki, m p ap pran piki, w ap kriye, w ap woule atè, w ap vole poupe, w ap sakaje, doktè a rive yon moman l p, ansanm avè w, gade non. Yo gon jan yo kenbe w, yo peze w jiskaske yo pike w. E lè yo fin pike w, epi yo ba w yon sirèt, ou fè, ee, epi ou kontan ou souse sirèt ou. Men se konsa pèp ayisyen an ye. Woy, m pa vle entèl, li s on dwòg dilè, li se dis, li se dat. Apre sa ou wè moun nan byen kalm nan pòs li, l ap pran de desizyon epi nan figi tout moun epi tout moun kalm. S on peyi konsa. Ebyen frè se sè byeneme. Depi lè ti konpè sa a te monte nan tèt ministè lajistis yo fè hum! Jovenel Moïse te koupe yon kontra 12 milyon dola. Kontra sa a, se kontra Sogener, raple ou pèp ayisyen, Dimitri Vorbe t ap touche 12 milyon pou kouran, men malerezman pa t janm gen kouran nan peyi Dayiti plis pase 8 lane. Menm nan kapital la pa gen kouran 24 sou 24 tandiske l ap touche chak mwa. Ebyen medam matmwazèl e mesye koze yo ki pa fini la Donk kòm ou konnen chen ki abitye bwèze l ap toujou kontinye bwèze Nan mwa jiyè a 2022 a la gon skandal ki pral pete A donk skandal sa ki pral pete se ke lapolis arive sezi plis pase 200 mil katouch nan yon bato ki rele Miss Lili ki t ap soti Ozetazini ki rantre Pòdepè. Yo pral sezi anpil bout kès katouch, e lè yo sezi katouch sa yo, la polis te mete anba kòd moun ki te vin chèche komisyon yo. E lè yo fin mete moun sa anba kòd, kèk jou apre, yo fin fè enspeksyon nan bato, yo pral pran mèt bato a, yo arete l tou. E arete yo arete de moun sa yo, ou pral genyen e konseye minis jistis la ki se te Robinson Pierre Louis, ansanm avèk yon lòt gwo gwo tèt nan la jistis ki se Fritz Aubour ki se direktè adjwen sèvis afè jidisyè. De mesye sa yo yo pral fè presyon sou komisè gouvènman an, komisè Virgile, pou ke li kapab libere 2 moun sa yo lapolis te arete, youn yo kenbe an flagran puiske se li ki te vin chèche pil katouch yo, e non sèlman lòt moun yo te arete a se te responsab bato a. Presyon pral fè sou Komisè a, yo pral fè komisè a libere mesye yo. E lè yo fin libere yo, bagay la vin tèlman choke nan la repiblik, bagay la kòmanse ap fè aktyalite, dcpj debake mare komisè a, li vin ansanm avè l. Aprè yo fin mare komisè a, kèk jou aprè, yo pral mare Robinson Pierre Louis. Men nan menm epòk sa pèp ayisyen, lè ke yo pran pil kagezon katouch yo, te genyen zam tou, raple ou, paske la polis te ale kay mesye ki te vin chèche pil bann katouch yo. Sa ki pral pase nan menm peryòd sa a, ou pral genyen minis jistis la ki te o kap. O kap li te ye, te genyen de sitwayen, pandan ke l nan restoran l ap manje, sitwayen yo gade l nan je, li fè mare sitwayen yo, mete yo kote, paske ou konnen, asasen pa janm alèz vreman. Ebyen sa ki pral pase pèp ayisyen, lè ke yo mete konseye mini jistis la anba kòd, Robinson Pierre Louis, anpil pale anpil nan bawo pòtoprens lan. Men dcpj mare l pi rèd toujou. E jiska jounen jodi a, li nan penitansye nasyonal l ap bwè prizon. E menm gen deklarasyon ki fè konnen, si ke. Mesye yo ka rele komisè a pou di lage se ke minis jistis la te okouran. E se depi lè sa anpil moun tap mande pou ke minis jistis la vire kite pòs li ye a. Donk frèz e sè byen eme, ou kapab raple ou nan jou pase yo, minis lan ki tap pran avyon pou al Etazini, yo voye l deyò yo di al chache kote ou met kò ou, ou nan gang deja ou nan tout vye sak pa bon nan peyi ou epi kounye a la ou bezwen al nan peyi moun, Donk li pat ka ale, ebyen kounya la a ofisyèlman Kanada sanksyonel paske li nan aktivite kriminèl ak blanchi lajan nan peyi Dayiti. Men, medam matmwazèl e mesye, a pati de dosye sa yo gon koze pou konprann, se ke nan peyi Dayiti gon pakèt bandi, bandi sa yo yo mete avi de rechèch dèyè yo. Lè ke w leve nan yon peyi, Ou tande tout dirijan w nèt nan sa k pa sa, s on lòt moun k ap pran sanksyon kont yo. Ou menm ki senp sitwayen, si tout fwa lajistis rele, lajistis rele w oubyen lapolis ap vin arete w, w ap kite yo arete w? Ann pran w egzanp ki si klè. Si w ap leve lakay ou se timoun piti, epi w wè papa w toujou ap vini ansanm avèk lòt fi nan kay la, lè manman w pa la. I toujou ap fon pakèt vye bagay nan kay la. Eske wap gen respè pou papa sa? Jamè ou pap gen respè pou li. Menm jan lap antre a moun nan, ou menm tou pral chèche moun pa w pou rantre. Ou pap janm aksepte. Donk, mèdam matmwazèl zè mèsyè, fòk ke ou konprann. Se telman dirijan nou yo fè betiz se kom si gon kawotchou kap boule anndan kay la. Men boule lap boule a nou tout la nap gade kawotchou a, nou konn kiyes ki mete dife ladan, defwa nou menm tou nou pouse dife a mete sou li. Donk, Lè ke vwazinaj sou kote wè lafimen ap moute bagay la tèlman deranje l, donk se li menm ki oblije ap pran de desizyon pou anndan lakay nou paske gon bagay santi k ap boule. Nou refize fini ansanm avèk bagay santi sa. Ebyen se sa k ap pase nan peyi Dayiti aktyèlman la. Donk, lè kò gon pakèt dirijan se etranje kap pran sanksyon kont yo, donk ou menm ki nan kay la, kòman papa sa pral fè pase pou l pale avè w? Kòman manman sa pral fè pase pou l pale avè w? Paske nou tout se menm bann voksal la, nou tout se menm bann meli melo, tchanpan, gade non tout vye bagay nèt ap fèt pami nou. Donk jounen jodi a pèp ayisyen se file manchèt ou debò. File manchèt ou debò di m kiyès k ap vin mache pou l al arete w pou al fè kisa. Paske gade byen, peyi etranje pran sanksyon kont yon bann otorite. Kote lajistis? Kisa l di? Kisa yo fè? Ki demach? Bon, malerezman, menm lajistis la tou l enplike nan dosye a, èske ou konprann? Pase si ke yo ap pran sanksyon kont mini jistis nan peyi, frè se sè byeneme ki nan gang, e non sèlman sa tou, ka blanchi lajan, ou kapab wè, bagay yo konplike, donk kounye a la a. Lè bandi yo wè se konsa bagay la pral ye, se konsa dirijan yo ap reyaji, di m ki kote yo pral pase pou ke yo gen respè pou lapolis, yo gen respè pou lajistis, yo gen respè pou. responsab peyi a premye sitwayen ki kote yo pral pase pou yo gen respè paske pou yo gen respè pou moun sa yo lè yo wè kantite voksal yo ap fè e entènasyonal pran sanksyon yo stil toujou kontinye ap dirije nan peyi dayiti se kòm si ryen nete se youn nan bagay ki fè m pap janm sispann di nou sa. Pa gen pwoblèm pou ke yon entèvansyon militè ta fèt nan peyi Dayiti. Men, lè wap tande moun ki te siyen pou entèvansyon an, menm li menm ankò l nan gang, yo ap pran sanksyon. Peyi yo ekri pou di silvouplè, voye militè pou nou pou ke nou vin touye gang nan, menm peyi sa ap pran sanksyon kont moun sa yo ki te siyen rezolisyon ankò. Donk nap mande nou cho anmweyy ban nou l la bon pou nou ou pa vle nou tounen nan peyi men a kiyès avèk yon bann kriminèl ankò ou pral mande pou touye yon bann kriminèl ki nan tèt yon peyi yon bann asasen yo ap sanksyone yo paske yo nan sak pa bon yo nan gang epi se menm yo menm ankò ki pral kolabore kap mande èd militè pou vin fè kisa pou touye bandi. Yo ap touye sa yo pa bezwen yo men bon grenn yo, bon kriminèl yo, yo ap toujou kenbe yo anba zong yo. Se sa k fè mwen m di nou l ap enpòtan, l ap batay pèp ayisyen pou ke nou menm bò kote pa nou pou nou travay pou nou mete fen ansanm avèk sa ki rele enjistis nan peyi Dayiti. Medam, matmwazèl, e mèsye, jan ke m te anonse ou, yè 19 desanm lan, genyen pou pi piti 2 moun ki boule vif, divès lòt soti blese nan yon aksidan sikilasyon an Repiblik Dominikèn. Aksidan sa ki fèt sou yon bis transpò piblik nan zòn Eyaspinya. ak yon kamyon ki fè kolizyon sou wout Sanchez a Zouwa Bani. Donk, frèz e sè byeneme, bis sa ki tap soti an Republik Dominikèn pou rantre nan peyi Dayiti. Nou poko konnen non moun sa yo ki boule vif la. Men, moun ki blese yo, manb sistèm ijans 911 ale ansanm avèk yo nan lopital rejyonal Taiwan toujou an Repiblik Dominikèn, nou swete yo bon jan retablisman. E frè se sè byeneme map anonse ou ke la polis anonse li fè gwo gwo bout tonton operasyon ki kote souple nan baz kokorat san ras. La polis anonse ebyen. Operasyon sa ki tal fèt gen yon machin ki eksploze nan baz kokorat san ras. Ebyen machin sa ki ekspoloze, operasyon sa tal fèt vè 9 è nan aswè, se te ajan udmo nan Gonayiv, genyen brigad spesyalize anti gang nan direksyon depatmantal latibonit, genyen brigad entèvansyon komisarya Gonayiv ki te la tou pèp ayisyen, epi sa w tande a, yo debake. Nan Lakwa Peris, yo ale nan baz kokorat san ras ki nan direksyon Lestè pou yo al mete lòd nan dezòd. Ebyen, rive yo rive pèp ayisyen, gon machin ki eksploze, sa w tande a, lapolis fè konnen bandi yo pèdi anpil, anpil materyèl. Bandi yo vole, sa k tonbe nan bwa, donk yo gaye kò yo, konn se kokorat yo antre anba wòch tou, etsetera. Donk, lapolis fè konnen, men sa, se konsa operasyon an te pase, men yo pa rive depoze lapat sou youn, sèlman yon machin boule. Donk, an rezime, nou kapab di, atak fontal de lapolis, bilan yon bis eksploze, entèpelasyon, pa gen blese, pa gen zam ki sezi, bandi yo te touve yo abò veyikil la, epi yo pran lafuit, epi lapolis plen nou avèk franse, epi se bilan operasyon an. Enmède sante moun. Frè se sè byen eme byen vini nan Ayiti la repiblik de koken e se sèl volè yo kap rete. O, yè m sezi wi, m tande Liliane kap plenyen. Wi madam Liliane. Kman ankò? Icône, wi l'icône pèp ayisyen. Kap plenyen. Gaz ki pral monte pa gen gaz. M sezi! Non franchman m sezi m pa ka pran sezisman sa pou kò m. Bon m fè w tande, se trè enpòtan. 800 goud. Donk a dat sa yo mèt yo mèt tou di ekri sou peyi sa, peyi sa se yon simityè li ye tout moun mouri ladan l. Se pa posib. Yon ekip moun ki nan pouvwa yo pa gen absoliman anyen y ap fè pou pèp la. Zewo bare. Ah bon! Apa devan pòt tounen dèyè kay? Men se kwa listwa? Apa moun yo vin tounen moralis kounya? Non j konpran ryen pèp ayisyen. Bon te kwè se menm nou menm nou pa raple w ti manifestasyon voye jovenel ale yo ap toupizi yo ap fina pèp. Mwen mwen panse pèp la ap viv nan bèchon jwaye menm jan avèk ou menm. Men non la se pa serye sa. Ala kote moun yo gen odas papa. Non non non non desann ma te kwè se bo SD pou te kanpe jounen jodi a ou sèl moralis wap fè mesye yo konnen yo aèd ou a monte gaz mwen te kwè se menm nou menm nan kwè kwè sak pat bon an sak tap toupizi pèp la sak tap fina pèp la nou te touye l hee men se kwa listwa e 17 mwa gen depi nou manje jovenel wi aa ah ah an nou k manje jovenel nou manje jovenel tou kri. Kounya lèw fin manje jovenel byen manje epi kounya men non se kwa listwa ase pèp ayisyen gwo kategori moun ki manje jovenel tou vivan moun ki tap diabolize moun ki tap asasine karaktel yo epi gwo lot ekip menm kal fin touyel lakay li gen de group asasen nan touye jovenel moise. Èske ou konprann? Donk kounya la a, e n ap moralis, n ap plenyen, ala kote bay moun kolokèt pa pase peyi Dayiti. An n kontinye tande pèp ayisyen. Gen yon konfli ant gouvènman an ak moun ki ap distribye gaz nan peyi a ki pwovoke ratman ki gen sou mache a, Selon sendikalis Duclos Benissoit. Nan entèvyou li bay Radyo Kiskeya, Mesye Benissoit fè konnen gen plan k ap manniganse pou gouvènman sa ki nan konfyolo nan tout sa w konnen ki kont pèp la se mwen ki di l e pou l monte dizèl la 900 goud. Heheheheheheheheheh Ki konplo yap fè sou pèp? Sou ki pèp? Ahh pèp ki pèp? Ou menm ou kap di nou sa. A la traka pou lave kay. Ou menm ou kap vin di nou. Ou menm kap di mesye sa yo ki sou pouvwa kap fè konplo. De ki pèp wap pale madam? Nou la m confuse. Toi, ton mari, se menm kote yo te konn chita wi. Sou menm tab konferans pou laprès voye Jovenel ale tonbe nan tranzisyon pase se lè sa peyi a pral rale yon souf kriminèl asasen blofè wi tout vye bagay nèt koriptè pat nou di tout koze nèt epi jounen jodi a wap plenyen ki pèp ki paka manje a an ki pèp yap toupizi a ala traka pou lave kay tè papa. Non, ki konplo yo ap fè? Se, se menm batay ou tap fè a wi, ki akouche Ariel jounen jodi a ou pa ka plenyen pou rezilta, men se kwa listwa? Men nou gon gwo pwoblèm! Men non! E pa ou poum tande kap plenyen, e bal ou pou pran o fon. E nou k akouche Ariel wi, se nou menm wi ki akouche SDP. E menm kote n te konn manifeste kont on sèl moun wi, sak pase menm? Ann avanse pèp Ayisyen. E pou gazolin nan monte 800 goud. Selon Duclos Benissoir, distribitè yo yo mande pou leta ogmante benefis yo. Li denonse konpòtman moun ki nan biznis gaz lan ki pa genyen ankenn kè nan men pou pèp lan ki pa kapab ankò, li raple ki te deja se yo ki te mande nan konfyolo ak gouvènman pou te monte pri gaz la nan wotè li ye deja Ki insupportab. Ou kwè se zen nan peyi sa? Ou raple ou kokenn chen batay Liliane te fè pèp ayisyen kont Jovenel Moise lè yo te anonse gaz pral monte nan peyi sa? Dekonn pouse nan tèt moun yo wi. Epi jounen jodi a w ap gade yo pa nan lari ankò. Wi Ariel Henry p ap fè anyen pou pèp la. Hum! E kò nou k te pouse nan tèt moun sa yo? Moun yo pran dife, yo anraje, yo andyable! Mwen vle w reviv moman an non. Chante nan lari a, m vle fè tout pèp ayisyen an konnen chante sa l pap chante sou antèn Radyo Kiskeya. Nou menm antan ke jounalis, nou pa la pou n ap di yon gouvènman pou l ogmante lavi chè a ankò ki deja ap koukouman pèp la. Paske si n ap pati de lojik pouvwa, ke pouvwa li menm l ap fè pwopagann pou l deklare ke l sibvansyone gaz, pou pèp ayisyen an e ke l ap pèdi lajan li pa ka sibvansyone. Paske si w sibvansyone yon pèp ou pa ka pèdi lajan. Humm. Frè se sè byen eme, ou wè jounen jodi a, kote Jovenel kouche a l ap gouye. Humm. L ap gouye. L ap gouye jounen jodi a. Hahah. Eeh Ariel vini l monte l. Li retounen monte l. Humm. Ki refòm kap fèt nou di non sa pa sipoze fèt. Lè leta depanse kòb nan pèp li, li pa ka di l pèdi lajan. Kounye a kote Ariel fè lajan silvouplè? Pase l retire sibvansyon kote, a ki kote l al envesti l? Ala traka pou lave kay tè wi papa nan peyi sa. Non, jounen jodi a, li lè li tan pèp ayisyen. Moun sa yo ap vann nou depi 1900 jamè, ikon patati patata. Fòk ke nou mete travay yo an kesyon. Plis pase 50 an y ap fè menm bagay la nan peyi a. Kote rezilta? Kote rezilta? An n kontinye tande nou. Se pa yon depans li ye. Se yon envestisman. Paske yon gouvènman li la poul bay pèp li sèvis. Nan tout peyi se leta ki sipòte kesyon de transpò an komen, bon kalite transpò silvouplè, ki respekte dinite moun, pa de negriye kouwè sa nou wè la. Nan tout peyi se leta ki sipòte edikasyon, se leta ki sibvansyone lasante, se leta ki bay dlo, ki bay eletrisite. Mwen menm e pa mwen antanke jounalis ki pral kanpe, ki ap mennen kanpay pou ou, pou pa vin fè pèp la konprann, ebyen wi, e jan bagay la ye la, fòk nou ogmante pri gaz la, leta pa ka kontinye ap pèdi. Non, leta la! Ah bon? Leta? Leta kisa? Poukisa? Fin, fin banm rès eksplikasyon an. Lè leta depanse lajan pou pèp lan, se pa lajan kap pèdi. Se envestisman li fè nan pèp li. Se pa yon depans li fè, se pa yon lajan l gaspiye. Lè fini, mennen bagay la sou yon lit de klas, yon fo lit de klas. Paske m ta renmen konnen ki agiman, ki etid. Pa bliye, evènman ki te pase an jiyè 2018 yo, se te menm langaj sa a ofisyèlman gouvènman te gen minis wi k t ap mennen kanpay sa a, k ap vin di w konsa ke tèl gaz se boujwa ki konsome l, tèl gaz se pèp ki konsome l, yo pral ogmante. Epi w wè kisa pèp la te fè. Men m pa kwè se e konsa pou pwoblèm nan poze, de tout fason nou menm nan radyo kiskeya nou pa la pou n mande pou yo ogmante pèn pèp lan. Nou menm nou la pou n akonpanye l pou mizè l soulaje, paske l deja pa kapab ankò, tout bagay li bezwen se achte pou l achte l. Dlo pou l bwè se achte pou l achte l. Li pa gen anyen leta ba li, absoliman anyen. Li pa bal ankenn edikasyon, tout se blòf. Lè l di l gen lekòl leta, se yon bagay ki pa reprezante anyen, l oblije malerèz, li pa ka viv. Pa gen pwoblèm non, leta envesti nan pèp li. Kote Ariel envesti? Leta envesti nan pèp li paske l ap sibvansyone. Kote Ariel envesti li menm? 128 pou 100 s on gaz, kote l envesti? E l pral monte l plis toujou nan dengwenn nou. Kote l envesti souple? Kom lot la li pat sipoze retirel paske se nan pep la men ariel li menm li retirel kote lal envestil plis pase 40 lane se sa selman moun sa yo fe pep ayisyen sa selman yo fe le gon gouveneman eli yo batay depi entere bos yo menase yo batay yo ou le koyo ate yo raje tout plim sou do yo leve yo tankou rat mode soufle rat do kale nan la repiblik Tèlman yo mete koz atè. Pou yo jwenn pouvwa tranzisyon. Kou yo tonbe nan tranzisyon an bloup yo se sèl moralis. Ala traka pou lave kay tèt. Pa gen pwoblèm pou moun di m entèl se ikon, entèl se sesi. Mwen fò m wè ki sa w fè pou ikon nan. Paske jounen jodi ya, lè konpey rive gangsterize konsa. plis pase 36 lane, sa montre ke majorite moun ki pase nan tèt peyi a, ebyen, se gang nou plante, medya se gang li plante. Pase, prese se byen eme, lèm dou medya nan plante gang tou ki te m eksplike ou, goun seri de moun jounen jodi a, yo ap pran sanksyon kont yo, Paske yo ap finanse gang. Se tout la sent jounen ou yo ap pale nan radyo. Se tout la sent jounen ou yo vin ap fè dijesyon sou nou wi. Plan en sekirite patati patata. Epi jounen jodia se yo menm lentènasyonal ap di yo nan gang. Ap pran sanksyon kont yo. Ap pran sanksyon kont yo. Epi tout jounen nou chita. Ou nou gen 40, 50 an ap fè travay la. Epi gang ap pran ou peyi. Nou la gon pwoblèm. La gon pwoblèm, gon seri de moun ki pa denonse vre. A la traka pou lave kay te nan peyi sa. Nou bagay yo difisil pou pèp ayisyen. Donk jounen jodi a, frè zè sè byen emo ka konprann, moun sa yo se sa sèlman yo fè. Chita destabilize, kraze, brize, boule apre sa, yo kwaze pye yo se sèl moraliste la republique. Sèl moralis batay pou tranzisyon pou fè kontra malatchong. Se pandan mari l te nan pouvwa ansanm avèk privè wi. Privè chita l siyen 4 kontra malatchong pèp ayisyen. Gen yon kontra se 2 fèy papye wi pou 27 lane. 2 fèy papye! Jovenel vini l koupe kontra. Ou pa t ap janm ka vle wè Jovenel. Apre yo fin touye Jovenel jan yo touyel la pèp ayisyen, e li kanpe kareman l di w wi Jovenel pap vin yon ewo nasyonal, pa gen pwoblèm. Epi jounen jodi a w ap vin plenyen pou gaz wi, gouvènman pa ap regle anyen pou pèp y ap, ki pèp y ap touye? Bon se nou menm ki mete ansanm nou voye Jovenel ale. A sa w te vle sa, e pa tranzisyon w te vle, kounye a la pa ka vin pran pòz moralis ou. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa. Donk medam matmwazèl e se mesye pa bò isit, Mwen menm lèm di w Ayiti se la repiblik dè koken, sèl vòlè k ap rete, aprè tout dosye sa ou kapab konprann, yo pa t ap ka renmen Jovenel Moïse, e se pou youn nan rezon tou, yo touye Jovenel Moïse paske Jovenel te di yo se dènye tranzisyon k ap genyen. Medam, matmwazèl e mesye apresye mizik sa, yo gobe jojo. Ah wi, frères et sœurs bien-aimés, jan ke w sot tande l la, yo gobe jojo. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal, frères et sœurs bien-aimés, mwen menm pral asiste yon maryaj. Pandan m rete konsa, m ap, m wè yo pral foure bag epi m tande se kikikikikiou! Kèm sote m mande sak pase. Bon an nou swiv koman maryaj la tap dewoule. Pastè talè talè m poko konprann sa kap pase konsa. Atò, pou map fè sèman, eh, map fè sèman de lè bon kòm de lè move jou, se konsa bagay la di pèp ayisyen, bon, on ne, je suis pas encore marié, mpa konn bagay konsa. Donk, pou nèg la ap fè sèman mesye, pou mpa mete zorèy mwen alekout pou mtande sa nèg la ap di, map kikikikikikikikiiw, epi lèm rive lakay mwen mtap poze w kesyon, kisa mte di nan maryaj la mwen menm, mwen gason, oh. Map fè sèman pou wap kikikikikikikiiiw men nou nou sekwa listwa. Sekwa listwa epi lòt semèn map bezwen w nan kay la m paka jwenn ou tout jounen w nan sèvis. M poko janm kon ki koze sa. Fin met bag la non silvouplè. Map tann. E epouz? E epouz? O non di pè. O non di pè. O non di fis. O non di fis. E o non di jis. Rantre l nèt. Pwanson rantre yi nèt. Ok pastè se ton plezi mèsi kounya la mesye a mete grenn bag paw la pase m vrèman vrèman prese ou vin nan maryaj m an yo bezwen w tande lespri gentan pran madanm nan mete bag la. Mwazo se pa jistaj jete poul. Mezanmi ooh Eske nou tande pastè a di sa dam nan di a la? Fifini fini sèman pou nou non silvouplè. Madam pran souf, kenbe lespri a pran souf fini. Kòm mwen marye pou ou, o non di pè, o non di fis, e o non di sentespri. M poko janm se M poko janm wè maryaj etranje ap fèt epi pou m wè tout lespri sa monte non. Paske m toujou wè moun yo kalm, se bèl ti souri, bèl ti sèman, ti chante. Ann kite sa la papa. Antouka pèp ayisyen, janm toujou renmen di l, Ayiti diktature c'est la pelle des Antilles, Ayiti demokrasi la repiblik dè koken, sèl vòlè yo kap rete ki vivra vèra, ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale map kite w nan bra papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante, bonjour bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco e nap kwaze nan lòt videyo, au revoir à la prochaine, bizou bizou one love.